Jij k ap enstwi dosye sou asasina prezidan Jovenel Moise, Walther Voltè, ansanm avèk grefye a plis isye a, pa t menm okouran si FBI ap debake nan peyi Dayiti pou vin pran 4 nan nèg yo ale ansanm ak yo. Selon deklarasyon mèt Andre Remy ki se avoka youn nan prezime asasen yo ki se James Solage yo ale ansanm avè l yè. Men, frèz e sè byeneme, daprè sa lalwa nan konstitisyon peyi Dayiti a, ou pa ka pran okenn desizyon konsènan yon moun ki enplike nan touye yon prezidan si jij enstriksyon an pa bay li. Men. An bon lojik maten an, si jij la pa okouran, ni premye minis, ni minis jistis ansanm avèk tout minis afè etranje te sipoze anba kòd. Ki sa k pase? Eske jij la pa t okouran vre? Hum! Alafen, pèp ayisyen nou kapab konprann peyi a tounen yon peyi savann. E 4 mesye sa yo, yo ale ansanm ak yo, nou pral eksplike ou nan bon ti mamit ki wòl yo te jwe andedan asasina Prezidan Jovenel Moïse. Ou mèt rale chèz ou. Komisè Muscadin bò kote pa l, eksplike nan bon ti mamit kòman l te fè depoze lapat sou endividi ki rele Zacharie yo te jwenn nan jou pase yo ansanm avèk yon 12, li di 12 la se pou yon kòmandan. Frè e sè byeneme, jan ti pwovèb kreyòl la di, fòk ou konn la pou w al la. Fason komisè a al depoze lapat sou endividi sa a, se pa mens afè. E non sèlman sa tou, li voye mesaj bay lapolis, zafè pou lapolis pral fè operasyon. Epi, yo ap ba li de twa grenn katouch, tandiske bandi yo menm se pa bokit pa doum yo resevwa katouch. Donk, fòk polisye yo pa nan rans ansanm avèk responsab yo, fò yo ba yo ase de minisyon pou ke yo kapab konbat gang yo. Ou pral tande. Rale chèz ou chita konfòtableman, Fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye, ankò yon lòt fwa map diw mèsi, mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòmew, mèsi pou fidelitew ak pasyans ou, mèsi paske w like, Mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Maten an nou te gen chans prezante w yon devinèt. Nan imaj sa, twouve dam nan. Mèsi ansanm avèk chak fanatik ki te ede m chache, donk men ki kote dam nan twouve l. An n pati krikrak pou nouvo kont nou genyen. Gade imaj sa ansanm avè m. anpil anpil. Medam matmwazèl se mesye je kem te anonse w se grav se tris selon deklarasyon mèt Andre Remy ki se avoka youn nan prezime asasen yo James Solage ke FBI ale ansanm avèk li ozetazini yè deklare jij enstriksyon Walter Voltaire huissier ansanm avèk grefye ki t ap mennen ankèt sou asasina prezidan Jovenel Moise pa t menm okouran si FBI t ap vin chèche 4 mesye sa yo. Bon, si se mwen menm k ap di w, ou ka pa kwè, men tande deklarasyon avoka ansanm avè m. Bon aparaman se yon enfòmasyon ki siprann tout moun, paske menm jij lan genlè pat okouran, menm grefye dosye a pa okouran, paske jiska maten an la map pale a grefye a, grefye a ap pale m de konfwontasyon, donk yè yè ta sipoze gen konfwontasyon, alò lendi an ta sipoze gen konfwontasyon, men malerezman pou yon kesyon de gaz, penitansye pat vin avèk enkipe yo. Se kwa l'histoire frères et sœurs bien-aimés? Mwen m ka pa gen gaz men koman fè penitansye pa gen gaz, a goch pa gen gaz, a dwat men se kwa non Pou kisa nou di nou endepandan men sa son peyi? Lè pa gen gaz penitansye pou mete nan machin pèp ayisyen pou pote mesye yo, tout sa yo se ekskiz yo ye pou fè tan pase. A e nou k leta, e nou k gen kontwòl etc. Ebyen se nan ministè lajistis pa gen kouran. Ala traka pou lave kay tè. Dè fwa m konn poze tèt mwen kesyon ki plan nou pou peyi a? Kisa nou deside fè antanke Ayisyen? Gon seri de moun k ap dirije, èske yo se Ayisyen vrèman pèp Ayisyen? Waww! Deklarasyon yo just biza! Donk frè e sè byeneme gon bagay pou konprann, se pa pou san rezon non nou pale kreyòl. Hum! E sa jwe an favè nou wi pou m di nou poukisa. E gon jou sa ap sispann tou wi. Paske m gen enpresyon si nou te pale espanyòl, si nou te pale angle, kòm etan done nan zòn nan la pa vreman genyen anpil peyi ki pale franse, nan Amerik la, byen si, si nou te pale espanyòl franchman, pandan nap esplike jan de betiz sa yo, lòt nasyon tap tèlman pase nou nan rizib, nou te kapab leve pye nou, nou te kapab fon efò. Pa gen gaz, tandiske nap batay pou meyè jistis, men se kòl istwa, pa gen gaz penitansye pa gen pwoblèm. Donk, lè w di sa an espanyòl, imajine w ki kantite peyi nan Amerik la k ap tande sa w di a, k ap konprann sa w di a, epi y ap di, an an, ki mòd peyi sa a? Nou t ap leve pye nou. Men sa ki pase, kòm etan done se kreyòl nou pale, se antre nou nou konprann youn lòt, epi nou rete, n ap fè ti kòripsyon nou antre nou. Al, ann kontinye, sitwayen. Bon, se sa k fè pa t gen konvòtasyon. Donk, yo te mete petèt pou vandredi, se sa m di w non. Men malerezman, donk, nou jwenn enfòmasyon sa yo. Alò, depi yè aprèmidi, m gen enfòmasyon kote ke yo ta di yo santi gen yon mouvman de preparasyon y ap mande nèg yo. Depi yè, yo mande James Rolage pou l prepare l, mete l byen fre eksetera. Kounye a, menm maten ankò, m te oblije kontakte huissier dosye an. Lè m di huissier dosye an, kisa k ap fèt? Èske gen randevou jodi a? Non, li di m se lendi, mèkredi, vandredi. Donk epi vè onzè, midi an a, mwen aprann ke mesye yo kite grèf penitansye nasyonal, y al dcpj. Epi se nan trant minit aprè, m ap aprann ke yo ekstrade, yo ta ekstrade vè Lèzetazini. Talè talè. Sa vle di. Te gen gaz pou yo kite grèf penitansye pou yo ale dcpj men pat gen gaz pou yo kite grèf penitansye pou yo ale lajistis. Pat gen gaz pou sa. Gade yon peyi koken. Gade yon peyi visye. Gade yon peyi vòlè, gade yon peyi chat de pye mesye. Donk nou aprann enfòmasyon an nou konfime l. Donk la ankò sa ne fera ke konplike le travay di jij paske menm lè ta gen yon kesyon dantre jidisyè, menm lè ta gen yon kesyon de koperasyon entènasyonal oubyen Sou ki sa paske etazini gen gen travay pal lap fè sou dosye a la m panse ta sipoze gon sòt de sinèji antre lè otorite amerikèn e lè otorite ayisyèn paske se si ke si jij la te konnen yo tap vin ekstrade mesye sa yo donk li pa tap gen nesesite poul mande konfwontasyon li pa tap gen enterè men se si ke la pral andikape travay la donk se de moun ki enpòtan M pa konnen ozotorite ayisyèn paske la ya lòt bò. Donk se nan kad, se eske se nan kad ankèt ke Etazini te ouvè tou sou kesyon lanmò Jovenel Moïse lan. Donk nou menm kòm avoka nou pral fè ce que de droit auprès de anbasad amerikèn lan pou n konnen e e eske yo ka ban n motif ekstradisyon sa yo oubyen puiske te gen yon enstriksyon deja ki pran dat pa devan le jij Walter Wesser, donk yo deside ekstrade l, donk jij la li menm li il n'a pas d'autre choix que de poursuivre avec son son instruction avec lòt moun ki rete yo, pou l rann òdonans si pou l konnen si pou l lave moun pou l lave, si pou l enkilpe enkilpe e voye yo jije pa devan tribinal kriminèl avèk asistans de jiri. Mwen menm pèsonèlman m'ap spekile paske pa gen okenn nòt ki te vin jwenn nou, okenn enfòmasyon, okenn apèl de l'ambassade américaine ki te di ke yo pral ekstrade kliyan nou. M sonje lè m t ap pale avèk Solaj, lè m t al wè l fè konsta a, li te di m ke dè otorite, dè ajan du FBI te vin kote l anndan prizon, te vin poze l kesyon. Men nan sa k fè w ap wè mwen kòm avoka m te rekeri sèvis jij de pè Vincent, Joseph Vincent pou te fè yon konsta pou li e pou te rekeyi deklarasyon l. Men nan, ekoute, lè yon travay ap fèt konsa, lè gen yon enstriksyon k ap fèt, Nou tout ap atann nou ke pral gon issu a enstriksyon sa. Donk la m panse sa sa deranje yon ti peu. Men m pa pral kouri spekile twòp, avanse twòp nan deklarasyon mwen paske on va se demander, se su ke ant Etazini an Ayiti gen akò, se vre gen akò, gen trete eksetera. Men kounye a la eske otorite amerikèn yo te ransenye oprè de otorite jidisyè yo pou konnen nan ki nivo dosye a ye? Non yo se Jean Emmanuel Sanon, Jude James Solage. e ki ensidans sa pral gen sou ankèt la e nou menm si se pou n vwayaje vè Lèzetazini pou petèt pou n al kontinye travay nou an n ap fè l paske se avoka Solange nou ye se kabinè a k ap asiste l donk m panse ke il est de notre devoir et de notre droit pou n kontinye asiste Solange pa devan kèlkeswa enstans ke l. Bon apre. Ben ok. Si w poko gen viza, mèt la, degaje w, fon moun fil pou ou, pae, on ne sait jamais. Frè se sè byen eme, selon la lwa nan peyi d'Ayiti, tande byen, ou pa ka pran okenn desizyon konsènan moun ki enplike nan touye prezidan, si jij enstriksyon an, pa bay li. Men, jan mèt la fè konnen, ni jij, ni grefye, ni uisye pat okouran. Donk si jij la se pat dosye bagay politik li l tap regle, kòm nou konnen jij la s Ariel ki mete l, li fè pati de ekip inite, maten an la a ni Ariel, ni minis jistis, ni minis afè etranje tou le 3 te sipoze anba kòd. E moun ki siyen pou vin chèche mesye sa yo pou ale Etazini ou pa gen dwa janm jwenn dosye sa pèp ayisyen. A a jwenn. M jwenn ki kote ki bon. Men peyi a son savann li ye wi. Savann konpletman. Kom etan done jij ki sou dosye a tou se pa anyen ki serye yo ap regle fok nou kle sou sa. Bay tout la sent jounen w tande konfwontasyon konfwontasyon apre sa anyen. Jij sa te vini l te tande James Solaj sa tounen l tande James Solaj 50 pase James Solaj. Sa vini l te tande Vincent 50 lan vini l tande Vincent w pa janm tande. Update ki fèt nan dosye lap vire konsa. Lap vire, lap vire tou won. Tou won lap vire pèp ayisyen. Yon sentiwon san bouk. Chak jij ki vini, chita, fè tan, touche kòb la, mande pou tout fanmi yo pati al Etazini Damerik, tu konpran, epi sa w tande a, ebyen banm ti lajan, epi dosye ap pase, map kase fèy kouvri, les assassins sont protégés, epi an kontini. Epi nou mete nan tèt nou wi yon Ayiti miyò demen, ki kote ki bon? Si jounen jodi a nou pa planifye pou demen, ki demen k pral genyen? Ki demen k pral genyen? Kalezo yon ton sa se men demen an menm, son bagay konsa konsa li? Menm Letènèl lè l tap kreye latè nan demen l te deja konnen kisa l pral fè, gen tan prepare l pou sa, l pat just leve yon maten l enpwovize sinon bagay yo te ka tonbe tchepatèt, wè premye jou a l konn sa l fè, l konn sa pou l fè dezyèm li konn, jiskaske l rive nan setyèm jou, tu konprann? Donk, frèz e sè byeneme nan peyi Dayiti, jij sa vini li pase tan l monte desann, li fè chobiz, l al kay prezidan, l monte l desann epi mwentt. Sa a monte l monte desann li fè kont eskal li nan dosye apresa l pran tren rrr li retire kò l. Wi yo ap menase m, woy fò m kite peyi, woy fò m dis fò m dat. Epi nou pretann n ap gen peyi ki kote ki bò? Humm ala traka pou lave kay tè. Donk frèz e sè byeneme, si jij pa okouran kòman fè ou fè debake ou pran kat nèg yo al avè w? Koman fè yo pran 4 nèg epi yo bote yo yo deplase epi jij pa okouran se kwa listwa ala konte gade visye mesye se peyi dayiti ala konte gade chat de pye mesye se peyi dayiti. jij pa okouran epi yo ap ligide asasen yo pral ansanm avè yo youn aprè lòt. Lòt semèn li pa etonan ebyen gon gwoup ki debake epi sa w tande yo vin chache 18 kolonbe epi yo mete yo nan avyon yo al avè yo. Y ap debarase epi y ap de an! Epi nou nou chak premye janvye vini kanpe yon kote fè diskou peyi endepandan premye pèp nwa. Desalin ap kase kou nou tout nou mèt kwè sa m di nou an. Nou mèt kwè m. Epi, an man pale wi se blan ki pa vle peyi a vanse, se blan k ap toupizi peyi, se blan k ap dis, se blan k ap dat, epi nou pa ka pran okenn responsabilite. Anyen nou pa ka fè pou tèt nou. Medam, madmwazèl, se mesye, fòk mwen di ou, ebyen, kat mesye sa yo, yo ale ansanm ak yo, yo te jwe yon wòl enpòtan nan asasina Prezidan Jovenel Moïse. Lè ou pran James Solage ki genyen 37 lane, misye te kite travay li pou ke li te rantre nan yon sosyete sekirite ki lye ansanm avèk konplo pou destitye Prezidan Jovenel Moïse. Misye se te yon ansyen fòmatè konfidansyèl DIE. Christian Emmanuel Sanon se te yon doktè e yon pastè ayisyen ki nan peyi Dayiti an menm tan ki Ozetazini. Misye ki te vle vin ranplase prezidan Jovenel Moise, li t ap viv nan sid Florid. E lè ou pran Germán Ribera García, yon kolonèl kolobyen retrete, youn nan chèf prezime atak kont prezidan Jovenel Moise. Donk, misye tou, yo transfere l Ozetazini. Solage, Vincent ansanm avèk Ribera, 3 mesye sa yo riske pou yo pase tout vi yo nan prizon, tandiske Christian Emmanuel Sanon kapab pase jiska 20 lane. Donk, medam, madmwazèl e mesye, pastè Christian Emmanuel Sanon ki genyen 54 lane li menm, pèp ayisyen li riske pou l pase 20 lane nan prizon. E ou kapab raple ou, Christian Emmanuel Sanon te chita ansanm avèk yon bann nèg nan politik nan peyi Dayiti. E James Solage te gen responsabilite pou l chèche avyon lè yo fin arete prezidan an pou yo al ansanm avè l jiska prezan yo poko ka di nan ki peyi yo ta pral avè l. Donk lè sa pa mache plan an pral chanje e ou kapab raple w James Solage sa se li menm ki t ap fè John Joel Joseph prete sèman e moun ki t ap pale nan telefòn nan li t ap pale angle. E te genyen yon kolonbyen ki te la ki t ap asiste pèp ayisyen kote yo te ye a dèyè do yo te genyen yon drapo ameriken. Donk medam matmwazèl e mesye sa fè yon total de 7 moun. Lajistis amerikèn gen nan men l sou dosye asasina Prezidan Jovenel Moïse. Donk kisa ki pral pase nan jou k ap vini yo la, pyès moun poko konnen. Antouka sa ke nou kapab di, toutotan Jovenel Moïse pa jwenn jistis, moun ki mouri nan move kondisyon nan 4 dènye ane yo la pa jwenn jistis, ebyen Ayiti p ap soti la a pou l rive la a. Sa ki pral pase, m ap klè ansanm avè w, gon ekip moun ki pral mouri, depi se moun ki patisipe nan krim, y ap tonbe pase si ke gon seri de krim ki fèt nan peyi a yo rete enpini, ebyen lanati ap leve kont nou. Donk fò tout moun sa yo ki patisipe nan krim yo tonbe tou pou sèk vanjans lan kapab fèmen. Antouka pèp ayisyen mare senti w sa wap gade jounen jodi a se tròkèt la chay la dèyè. Medam matmwazèl se mesye byen ensolit nou pou jounen jodi a mezanmi gade yon video. Si tout fwa m ta gen yon ti moun epi gen yon moun ki fè l yon aksyon konsa kriz boulit mwen map rele w lajistis ann gade ansanm. Sa se pa ti krim piti non pèp ayisyen. Pran timoun nan fon somèy, epi lòt la pou le bon plezi, ou rale yon gode dlo, vap, ou voye sou li epi timoun nan sote konsa. Epi si bip li sot tonbe kay rete epi wap di se lougawou nan zòn nan k manje l, pa vre? Lougawou nan zòn nan k manje l. Bon li pa menm rekòmande pou voup pou leve nan kabann epi w pete kouri. Paske lè w te kouche avè lè ke w t ap mache, lè je w te kale se de bagay ki diferan. Bon menm leve w fenk leve, gade nou w prese fò w pran w ti tan avan menm w al kouri antre nan douch pou w al benyen paske kè w ka rete. Lè w t ap kouche a fason kè w t ap mache avè lè je w klè se pa menm fason an. Pon ti mes, gade nou pèp ayisyen, pon timoun nan dòmi mesye. Nou ka wè kòman timoun nan sote E ki kote lòt la vide dlo ankò dèk woul Voup Siwman son gode dlo glase Vide dlo konsa sou moun Konsa Epi wap griyen do epi bip li sot tonbe wi djab manjel. Razin sou kote a ki pa vle wè. Mesye dam gen de blag nou pa sipoze fè non. Se sak fè wè m raple m m gen yon pwòch mwen ki te konn pipi nan kabann. E frèz e sè byen eme gon filin lè wap pise nan kabann son bagay ekstraòdinè. Ou fè rèv wè se atè deyò wap jwe ou lè sou kabann nan wap. Malgre presyon yo ba li, yo ap mare koulèv nan senti l, zandolit etsetera l pi pi pi rèd. Alafen, ki sa manman m fè? Li mete tapi sou kabann nan. Pase zòn nan fè frèt, mete timoun kouche atè m pa kache di w, li pa fasil menm. Li mete tapi sou kabann nan, e non sèlman sa tou, 2 ou 3 fwa nan nwit lan, l ap leve l pou l fè l pipi. De fwa lè l leve l pete rèl di m pa gen pipi. Manman m fè l pase nenpòt 4 a 5 minit sou vaz. Pran pasyans, pran pasyans, pran pasyans ansanm avè l jiskaske li vin pran kab kò l nan nwit lan l leve pou l pipi l pa pipi nan kabann. Pase voye yon gode dlo sou moun ki te nan pwofon sonm epi voup li sote. Moun sa ka gon tèt fè mal. Ti moun sa ka pa janm kapab aprann lekòl apre sa w di se vwazin nan ki pa vle wè l. Ay sote l sote a la a m pa kache di w se pa ti efè li fè sou li. E se youn nan bagay ki fè w wè yon lè gon matant mwen konn toujou ap pase di nou pou n al nan vèy de nwi papa m pa t konn vle. E pi m tande lè w al nan vèy de nwi an pèp ayisyen si w ap dòmi yo voye dlo sou ou. M tou mache avèk yon gwo fouchèt. Yon seri de gwo grenn fouchèt ajan. Gen twa prèt. M met grenn fouchèt la bò senti m. A la matant mwen. Di si m ap dòmi yon moun voye dlo sou mwen leve m leve m tou sèvo a yon kout fouchèt. Gade non, m moulo tankou espageti. Paske sa pa fè sans pou moun ap dòmi epi n ap voye dlo sou li. Kè ti moun nan ka rete. Li ka gon lòt pwoblèm aprè, paske sote l sote a pa bon pou li. Bon men moun move nouvèl ou resevwa, yo ba ou nouvèl la yon ti jan. Wè sa m di w la, yo di w redi zòrèy ou, bwè ti kiyè lwil maske ti sa. Ou konprann? Gon jan yo ba ou nouvèl la, e tou dousman, tou dousman, tou dousman. Ou wè malgre sa l fè efè sou ou. Alevwa pou moun nan dòmi, pou pou pou! On gode dlo. Antouka, mè chè paran. E nou menm ki pi gran, gen de bagay mezanmi, pa fè yo. Pase sa yo konn gen gwo efè sou sante moun aprè. Medam, matmwazèl, se mèsye, e byen, fòk mwen di yo, komisè Muscadin bò kote pa l, frape ankò yon lòt fwa. Nan jou pase yo, jan nou tout te kapab ap gade l sou rezo sosyal yo, gen yon sèten Zacharie l mete anba kòd ansanm avèk yon fizi nan men l. Misye te kòmanse depale pase lwa bagay la yon ti jan konplike l konn kiyès ki Muscadin, li di men ki moun ki konn ba li zam nan pote. Ebyen, komisè a ta bay detay nan mikwo laprès pou di kòman l te fè depoze lapat sou endividi sa, an nou swiv ansanm. Prince, m pa gen pou m pran lòt kout, m pa gen nèg ki pral rele m pou di m repliye, m pa gen nèg ki pral rele m ki pral pou di m kanpe la, non. M pap pran dot sa a. E zòn ki gen plis gang nan wi se. Ah m pa bezwen konnen. Zafè yo te gade l. Oh oh bon m di l mwen kenbe dèyè l wi. Èske w konnen gen anpil nèg ki te gen dekla ki t ap bay deklarasyon sa yo di a la dèyè depi yo jwenn pòs la yo yo tounen tyoul? Ah e pa vre dabitid nou toujou nan lari a 24 sou 24 n ap tcheke vakabon yo n ap tcheke entri yo n ap tcheke bandi yo n ap tcheke nèg a zam yo. E se yon devwa se yon obligasyon fòk nou pran lari a pou n sekirize vil la tay aske e popilasyon nan kapab viv alèz. Yèswa yèswa nou wè w pran yon jèn gason, anpil moun di depi w pran yon moun kòmsi l wè lanmò anfas li. Kòman sa te ye? Tip sa yèswa nou te yèswa nou t ap soti di kote de Tigwav an kèt yon machin ki te pèdi nan vil Okay. Lè ke nou sot Tigwav sot cheke machin nan nou pa jwenn li, nou eseye pase pa ansyen wout la ki se Mòn Preval. O kou de la wout nou kwaze avèk tip sa ki yon fizi 12 nan men l. E lè n kanpe machin nan, nou pwente sou misye. Nou mande misye pou l depoze zam nan. Li obeyi, li chwazi depoze zam nan. Finalman nou apreyande misye, nou mete l nan machin nan, nou ale kèlke pa avèk misye. Nou poze l kesyon, nou jije ke misye inosan. Fòk li rantre lakay li. Nou te rantre nan komisarya avèk misye. E nou remèt misye a komisarya ensi ke zam nan. Zam ki te nan men misye a pou kiyès li te? Bon, selon sa li di, li di se pou Sèjent John ki se yon polisye, se sa l di. Ok. Alò èske polisye a li menm li pa fè ak de prezans li pou defann sitwayen an? E dosye a li nan komisarya de Miragwàn, komisarya Miragwàn ap fè suit legal yo. Ok, nou wè dènye jou sa yo ou plenyen anpil, sa fè w anpil lapèn lè w ap gade polisye k ap tonbe twou bò e pa bò nan peyi a, dènye jou sa yo lapolis lan pran gwo kou. Fòk yon nèg pa ta imen pou ta voye je w pou yon ekip jèn gason ki kite lekòl, ki kite inivèsite, ki gen madanm, ki gen pitit, ki gen manman, papa, frè, sè, pou ap gade jodi a y ap tonbe nan eta sa a. E sesi, e kèlkeswa moun nan sektè a, menm si w te yon ansasen, sa ap fè w mal. Donk, fòk ti mesye polisye yo pran responsablite yo, lè yo bay w yon galil ki gen kenz grenn bal ladan l, pou yo konnen sa pou yo fè. Paske ou pa ka voye yon nèg nan batay an gade li genyen 15 grenn bal. Mwen menm lè m yon sèl chaje zam, m pa an eta pou m batay. M chwazi repliye. Paske chaje bal ke m genyen an, ki genyen 32, se mezi pou m defann tèt mwen. M pa genyen l pou m batay. Nèg yo gen 15 bal, yo gen sak bal, ou menm y ap ba w 15 grenn bal, y ap voye w nan batay. Donk fòk polisye yo konprann, yo pou kò yo nan batay ke y ap mennen an. Alò se jodi nou nan e nan menm sa ou sot di a la pa rapò avèk 15 grenn bal lan di e ki mesaj ke w ka voye bay wo grade yo pou yo konnen kisa yo ta fè pou yo ogmante lapolis la? Yo konn sa pou yo fè trè byen. Yo konn sa pou yo fè trè byen. E lòd pou yo bay ti mesye yo pou ti mesye yo desann anba a al met bwa sou nèg yo. Nèg yo se bandi yo ye, yo se asasen, yo se de kriminèl k ap tiye popilasyon an. Jodi a nou gen yon polis ki kapab kanpe anfas yo, ki kapab batay avèk yo, sof ke nèg yo manke mwayen pou yo atake nèg yo. Lè ou ba yon nèg yon galil ki gen 15 grenn bal, ou voye l nan batay, se voye ou voye l al mouri. Depi katouch vini, avan katouch la fin tire byen, ou pa gen dwa kite katouch vini sou le chan de batay. Ok. Depi ou sispèk ou pa gen sifizaman de minisyon, se repliye, reganye baz. CG, Daprè ou, kisa ou panse ki ta fè yo pa bay polisye yo sifizaman de minisyon pou yo al batay? Ah, nèg yo konn afè yo. Se yo ki konnen ki plan yo genyen pou polisye yo. Nan gen enfòmasyon ki ta fè kwè se paske gen polisye ki nan gang, yo pral pote yo ale, yo pral vann yo. Daprè ou kisa sa di? Bon, si gen polisye ki nan gang se yo ki konnen l, men m pa konnen yon polisye ki nan gang. Sof ke m konnen nou gen yon polis nasyonal ki jèn, k ap travay, ki ta renmen sekirize peyi a, ki gen volonte e kapasite pou l batay ak bandi yo. Sof ke nèg yo manke mwayen sèlman. Nou wè dènyè yon jou sa yo leve kanpe se Jotye apiye yo, kòman w te wè mouvman sa? E m ka apiye yo men m pa apiye yo a san pou san nan tout aksyon ke yo fè. M ka tou apiye yo nan ak ke yo poze kote ke yo pran lari a, yo fè valwa dwa yo. Men m pap janm apiye yo nan ale kay PM nan, m pap janm apiye yo nan al kraze èpòt la. Jamè, ogran jamè m pap janm dakò avèk yo. Ensekirite ki la jodi a la, li te la deja, se pa gouvènman sa a ki vini avèk li, men sof ke gouvènman sa a dwe met pyel atè pou ke li fè yon fas kare avèk ti mesye bandi yo. Ou panse polisye te kapab revandike yon lòt fason? A, gen mil fason ou kapab revandike. Ou ka chita lakay ou, ou ka chita lakay ou, ou pa al travay. Ou ka kanpe nan komisarya ou pa al travay. Dayè yo an majorite. Lapolis sa se ajan ki fè l. Se pa enspektè, se pa komisè ki fè l non. La polis la se ajan k fè l. Tout nèg ki mouri yo la ou tande gen yon komisè k mouri. Yon komisè kat wou tonbe wi nan règleman kont afè ti mennay moun nan lari a l tonbe. Men ajan yo tonbe se toujou sou le chan de batay. Men jodi a jodi a nou anpil moun di lapolis la febli, anpil moun di tout sa k ap pase yo se jis pou fòs etranje a kapab antre. Bon si lapolis la febli m pa konnen l men sa w fè konprann polisye m yo yo gen volonte pou yo batay, yo ka batay, nèg yo manke tou senpleman mwayen pou yo batay. Ti misye swat yo m pran nan yo. Aktyèlman la, ti misye swat yo anba a, se patwouy sèlman yo gen aksè pou yo fè. Yo pa ka atake vakabon yo anba a. Ou vle pale de ki kote? E di kote de Lankou. Gen nèg swat ke m pale avèk yo ki di m yo anba a. Men se aksè a, se patwouy polisyè ase yo gen aksè pou yo fè. Mesye je, kòman w konprann sa, donk menm si polisye a nan sitiyasyon ki difisil, donk li toujou ap tann lòd nan men wo grade a, donk daprè ou, sa di kisa? Pa ta sipoze gen yon chanjman? Bon, se ok, m pa ka. rete yon simitye pou pi rèd pou bandi yo. E l pap lòt bagay ke sa. Paske popilasyon yo avè m, komèsan yo avè m, antreprenè yo avè m, m gen yon bakòp polisyè rèd avè m, udmo yo avè m, cimo yo avè m, e sdpj avè m. Nou gen yon direktè lapolis k ap travay, nou gen komisè Chal k ap travay menm jan avèk mwen. De twa zè di maten nou nan lari n ap tcheke vagabon yo. Alò CG, CG e gen enfòmasyon ki ta fè kwè, e anpil moun ap di alò, ke majorite nèg ki avè w yo, ki nan do w, k ap batay avè w yo, Yo ta vle di se pa de polisye. Se kiyès nèg sa yo ye? Bon, yo ka toujou di yo pa polisye. Nèg yo granmoun, yo di sa yo vle. Men sof ke chèf anndan lapolis sa yo konnen konbyen polisye ke m gen avèk mwen. Yo ka toujou, yo kapab toujou di yo pa polisye. De menm ke ou ka toujou jwenn yon moun ki di ou menm ki vin la devan m nan la ou pa jounalis. Nèg la granmoun, li ka toujou di sa. Men sof ke tout nèg ki avèk mwen yo se de polisye. Men CG anpil, anpil moun di. Ou ta dwe mete entelijans ou a la dispozisyon lapolis la piske yo wè ou gen antèn ou depi bandi a fè sa sou Pòtoprens ou konnen. A, sof ke mwen an kontak avèk tout komisarya nan peyi a. Mwen an kontak avèk tout polisye nan peyi a. Ke w te nan palè, ke w te nan primati, ke ou te nan USGPN, ke w te nan Captiv, ke w te nan swat, ou te nan bòy, mwen an kontak avèk yo tout. E nèg ki, ti mesye ki an kontak avèk mwen yo, pap livre tèt yo a la bouji. Yo konnen se nou, nouvèl la se yo ki pwopoze l ale. Yo pa gen dwa kite moun pot nouvèl yo ale. Ou pa gen dwa nan yon komisarya pou w ap mande bakòp. Ou deplase sot lakay ou avèk 40 bal. Depi w te gen tan voye 30 bal ale, rès 10 bal la se pou tounen lakay ou li ye. Ou pa met, ou pa gen dwa met tèt ou nan sitiyasyon pou fin tire 40 bal la pou w ap rele pou mande bakòp. Kiyès ou ap mande bakòp la? Kiyès ou ap mande bakòp la? Kiyès ou ap rele la? Mande yo! Mande yo! Alò, jodi a la. Komisè a di yon bagay ki enpòtan wi, trè trè enpòtan. Si w te soti nan komisarya avèk 40 katouch, ou fin tire 30, enben 10 la se pou demele pye w pou retire kò w sou sèn nan, pou repliye pou fè bak. Retire kò w paske w konnen w pap ka rete. Rele kiyès ou pral jwenn? Ki moun ki pral pote ba w? Kiyès? Di m kiyès? Dirijan yo? Chèf polis la? Oh non retire k pa non non non pa panse bay yo konsa. Antouka ti mesye, konsèy pa la lwa, men komisè a di yon gwo koze. Anpil moun ap pale de komisè Muscadin, yo toujou konfonn de komisè gouvènman avèk komisè polis. Pou anpil moun ki pral gade, esplike yo byen. Napoleon Bonaparte di w komisè gouvènman li se yon militè an sevèl. Pa kont, m gen obligasyon e devwa pou m pran lari a pou m tyeke vakabon yo menm jan avèk yon komisè polis. Lalwa pa anpeche m fè l. Nil pa, li pa ekri nan konstitisyon an yon komisè gouvènman pa ka pran lari a pou l tyeke vakabon. Pa gen kote li ekri. Vwala, donk medam matmwazèl e mesye, ou t ap tande deklarasyon komisè Muscadin, donk lapolis silvouplè pran ti konsèy la, si w te son ta 30 katouch, ebyen lòt 10 la se degaje w, demele gèt ou pou rantre nan baz, puiske rele, dibak mande bakòp, kiyès k ap pote l pou ou? Di w an difikilte, voye lòt sòlda vin sove w, kiyès? Ki kote? Nan ki peyi? Ayiti? Antouka mesye se ekstrememan enpòtan komisè Muscadin ebyen kontinye frape paske nou kapab wè pandan yon bèl bout tan ki travay wap fè nan nip peyi a e kontinye frape e m te kapab di nan chak e depatman nan peyi a nou bezwen yon komisè konsa k pou pa nan rans ansanm avèk vakabon yon nèg pa ka vini Lap planifye lanmò w epi ou menm ou vini kareman wap planifye arestasyon l. Men se kwa listwa. Medam matmwazèl se mesye jounen jodi premye fevriye a map di w ansyen minis travo piblik la Joiséus Nader reyaji nan mikwo laprès kote li montre li genyen gwo enkyetid sou fason FBI debake vin pran 4 prezime asasen ki patisipe nan touye Prezidan Jovenel Moïse. Li deklare pa gen okenn avansman ki fèt nan dosye e nan kad dosye sila, ansyen minis travo piblik la kritike konpòteman entènasyonal la fason yo ap trete dosye nan peyi Dayiti pou plis detay an nou tande repòtaj sa. 7 jiyè 2021 prezidan Jovenel asasine a, pa gen okenn avansman ki fèt. Donk ou wè se dilatwa, se estrateji k ap fèt pou anyen pa rive konnen. Men sof e apati de rezo yo, yo konn yon ansanm de moun ki patisipe nan asasina sa a, men an tan fòmèl anyen pa fèt. Donk se sa ki fè ou wè jodi an, Ke yon peyi etranje gen dwa vini, notamman Lèzetazini gen dwa vini, yon ansanm de moun ki te de prezime asasen nan krim sa a, yo pran yo, y al nan peyi yo avèk li, anyen pa fèt. E pouvwa jidisyè lan montre w yo pa gen okenn volonte manifès pou yo bay peyi an jistis. Mwen pa di Jovenel jistis. M pa menm di patizan Jovenel, se peyi an. Se yon prezidan ki te o pouvwa, ki te eli pa yon pèp, ke yo asasine lakay yo gen pou devwa bay peyi an jistis pou ke sa pa refèt ankò jodi an dan le mond yo ka bay yon prezidan yon koudeta men yo pa asasine yon prezidan yo kapab a la limit pandan wap pase yon kote yo fè zam sou ou ou mouri men rantre lakay yon prezidan sa pa fèt se nan peyi ki pi pòv la yo ka arive fèl yo met anpil lajan deyò yo bafwe tout moun sektè sekirite ki ta dwe bay prezidan jovenel tout pwoteksyon kil fò an yo ese ye kontamine anviwònman yo kontamine mantal yo jiskaske yo asasine asepte ke yo asasine yon prezidan ki anndan lakay li ki te dwe ap dòmi trankilman donk anyen pa fèt e yè ankò pwouve nou anyen pa fèt e se la a ki fè nou menm nou vin paka di anyen Kan non pouvwa jidisyè totalman fayi a wòl li, pa okenn karaktè, okenn volonte pou l di tèt yo, men yon seri de moun ki t ap lanse de pwopo alega de Jovenel ki te di li pa kwè 18 novanm, li pa kwè anyen, fò nou rele l, moun sa yo tèlman pwisan yo pa ka rele yo. Donk nou konstate anyen pa ka fèt. E kiyès ki te minis de la jistis nou? Nou tande tout sa l te di de li, m pa bezwen repete l. Kiyès ki vle premye minis non tande li endekse nan lamò a eske nan asasina a eske vre eske se fo se pa mwen ki di pou di se pa vre se pa mwen ki pou di se vre se la jistis eske la jistis ka rele l non donk kisa yo ka fè anyen men sof yè nou konstate yon seri de prezime asasen yo ale yo vin pran yo FBI vin pran yo l al avèk yo men enkyetid non e nan dosye salè FBI vin prann nan, se ke te gen Mireille Durocher Bertin ki te mouri nan menm ka sa a, te gen de ankèt FBI, nou pa janm konnen rapò ankèt yo, te gen Lafontant ki te mouri nan prizon an, nan selil li, yo vini, yo pran yon ti sòlda y al avèk li, nou pa janm konn rezilta a, èske se menm bagay la k ap repwodui ankò, nou pa konnen, men kòm tout est dynamique, se pa menm tan an, donk petèt nou ka konnen, men yonn nan bagay. ki enkyete nou tou, si tout fwa rapò sa a defavorab pou Etazini, se sur se pa FBI yo ki pral mete l deyò, administrasyon an gen dwa refize mete l deyò. Se nan tout, se la enkyetid nou ye. Men dan le ka kontrè, nou sur ke ap gen, y ap konnen tout moun fòmèlman, Tout moun ki te patisipe nan asasina sa a, depi sou moun ki t ap asasine karaktè prezidan Jovenel yo jiskaska moun ki asasine l fizikman yo, ke moun sa yo ap koni e ke an tan e lye y ap rive fè l. E pa bliye Etazini kòm Lafrans s on peyi, yo di w sa, s on pèp moral. Pèp moral yon jou kanmenm y ap deklase l, menmsi yo ta klase l, y ap deklase l pou nou ka gen rezilta a. Si aprè trantan, 34 an yo te arive deklase rapò Thomas Sankara a, yo arive fè jijman, yo kondane Blaise Compaoré a vi. Yon jou, y ap rive deklase dosye sa a tou pou yo arive kondane l. Sètènman sa pa t rive fèt sou lòt kat prezidan ki te mouri asasinen yo, men ka Jovenel la se yon lòt ka. Ka Jovenel la se yon lòt ka. Jodi an, ou wè menm ane yo asasinen l lan, Menm ane a, yo kòmanse denonse l. Menm ane a, nou ka rive nan yon gwo inogirasyon te fèt pou make premye anivèsè asasina l. Yo te manifeste sa nan 10 depatman anndan peyi a. Donk se pou montre w se pa menm ka. E m ap di sa devan lemond. devan peyi an devan le mond e etazini gon devwa moral pou jis e jijman sa jistis sa bay paske sil pa bay tout moun ap di yap endekse etazini ladann e yap gen rezon yap vin wè tou Peyi Dayiti pa lib vre. E si Ayiti pa kote l ye a nan eta deplorab ke l ye a, si l nan peyi mizerere ke l ye a, si l nan peyi labou ke l ye a, se gwo peyi sa yo ki responsab. Pase sa k pase la a, li grav. Kòm se pa paran yon moun, kòm se pa ekip yon moun li rive, ou konprann d'une manière simpliste, men se yon prezidan ki lakay li, ki gen yon pakèt ajan sekirite. Ke yo antre lakay li yo asasine l li gen devoir moral pou yo bal jistis pou 59 yèm prezidan an pa asasine menm jan an pou moun oligak yo konnen lè yon moun prezidan se pa w mèt mete l li gon manda kite l fin fè manda l si w bezwen kontre kare l si l fè yon deriv enben itilize la jistis kont li se pa la fòs vwala poukwa nou di anyen pa fèt e. Pouvwa jidisyè la pa gen okenn volonte pou l te fè anyen e se la nou konprann pou ki sa yè yo vin pran prezime asasen yo pou y al lòt bò avèk li. Nou toujou enkyè paske nou pa janm jwenn rapò asasina minis Lafontan an ki te nan selil li, ki te asasine nan selil li. Nou pa janm wè rapò Mirèy Durocher Bertin ki te asasine nou tout konn nan ki kondisyon donk se nan sa men dan le ka kontrè mye vo ke etazini vin pran yo ke yo fè yo sove nan selil yo isi an ou byen yo ta asasine yo jis pou yo ka pa gen rezilta e ankèt sa donk konn an ayiti e gen yonn ladan yo dragon yo di Sou rezo sosyo ou tande li, yo di li pat mouri vreman de covid 19. Èske vre èske fo? Mwen pa konnen. Men tout è posib. Si yon prezidan ka lakay li, yon prezidan de la repiblik wi, eli wi, se pa yon prezidan yo nonmen nenpòt kòman non. Menm si yo di w se 500 mil moun ki te vote l se fo, m ap kanpe devan tout moun, se fo. Se 500 mil vwa yo te asepte. Yo te elimine yon pakèt vwa. Jovenel se yon moun ki pase a 1 milyon 500 mil a 2 milyon de vwa. Men yo tèlman pa t vle l prezidan, elimine vwa, elimine vwa, finalman yo rive sou 500 mil vwa yo pa ka elimine, se sa yo asepte. E se nan kad sa a pou te pou te rann li ilejitim, yo kreye lojik sa a. Men se fo. Jovenel se yon nèg ki te pase bèl e byen e tout moun konnen li. Alò gen anpil moun ki wè a chak fwa pa egzanp gen yon dosye ki gen pou al lajistis k ap trete, Etazini foure bouch li ladan l e menm antre nan faz de ekstradisyon kòm yon desepsyon. Pou ou, èske se prèske menm ka a lè n ap tande kont de kòmsi afilyasyon oubyen lyezon oubyen amitye w ansanm avèk ansyen Prezidan Repiblik la? Sa sa fè mwen menm, mwen toujou di, mizè Ayiti ap travèse la a, okenn Ayisyen pa responsab. Se grand pwisans sa yo ki responsab. Yo fè sa yo vle a peyi a. Yo mete moun yo vle. Yo denonse moun yo vle. Yo ekate moun yo vle. Donk jodi a ou ka pa p wè l. E sa k ap pase la, li lè li tan pou nou konprann li. E lè n ap suiv sa k ap pase ann Afrik jodi a, li tan pou jenès peyi nou an konprann reyalite pa yo ann Ayiti a. Jodi a, gwo peyi sa yo. Se yo ki kenbe Ayiti kotel ye a. Pa gen asoti de la. Pa gon moun kap fèm kwè le kontrè. Alò Jovenel patap travay? Gon moun ka dim Jovenel patap travay? Poukisa yo asasine l? Ki moun ki arive fè 80 kilomèt wout nan entèval 5 an avèk lajan trezò piblik lan? Dim kiyès? Kiyès ki arive mete sou rezo elektrik lan 60 megawat? Pa gen okenn prezidan ki janm fè l. Menm sa Duvalier te met 54 megawat lan, li te kòmanse depi okipasyon amerikèn an 1915, pou l fini, pou l vini jis nan entèval 1974, 75. Wè konbyen tan? 1915, 1975. Alò pou ou li pa, li pa desepsyon Minis, oubyen li desepsyon? Lè pa egzanp, gen dosye lajistis k ap regle, sitou moun sa yo ki nan prizon, malerezman ki pa janm pase devan jij e ke Donk Etazini parèt, li di l ala sa. Donk poul pa desepsyon. Se yon desepsyon total. Men lò nou gade konpòtman pouvwa jidisyè nou an, pami de mal ou chwazi mwend lan. Lè w gade konpòtman, kiyès ki vle bay jistis la? Menm yon jij, jij yo di yo wont pou jistis ayityen an nan wi. Menm jij mwen konnen m pale avèk yo wi. Misye di se yon desepsyon wi. Pa gen yon moun non. Dak ou wè nèg yo te vle fè yon bagay la, kiyès ou wè yo rele? Ou pa janm swiv sa nèg yo te di? Nèg yo di ane sa l pap wè, li pap wè 18 novanm, ane sa l pap wè isi, yo rele yo? Ki moun yo rele? Kòmsi pa gen matyè pou yo rele yo? Ou wè 2 jounalis y ap rele la jodi an, paske yo fè yon analiz sou yon dosye, yo rele yo? Epi moun se yo ki t ap menase yon prezidan de la repiblik yo pap ka rele yo? Ou wè se yon. Ki moun konsa a sou ap site? E de jounalis yo rele yo? Non, n ap pale de moun ki te konn ap di li pa p kwè 18 novanm, etsetera. Pa fè sa, pa fè sa. Pa pran nan bouch mwen. Ou konnen l. Non, si w konnen l, ba nou l. Nou menm nou pa konnen, minis. Rezo sosyo an se ou menm k ap jere l. Tripotay lakay, zen, nou di l deja. Nou tande l. Nou konn vwa yo. Ba nou de non. Ba nou de non. Nèg yo k ap di mango a mi deja. Ane sa e dènye l. Gon gon gon moun ki pral gon bagay ki pral tonbe. Nou tande tout bagay yo. M pa bezwen di non. Non, kite jenerasyon k ap vini an di non yo. Ou wè bagay Jovenel lan, nou pa janm ko konprann li. Se se peryòd li ka pi dous. Jenerasyon ki vini an p ap pran nan men okenn moun. M pwomèt ou sa. Ou pap janm ka eksplike jenerasyon k ap vini an kòman yon nèg ki vini pou l bay kouran elektrik, ki pa t janm bay kouran 24 sou 24, li te kòmanse ba li 18 èdtan pa jou pou elimine l. Poukisa? Kòman yon nèg ki arive fè yon baraj, premye, sèl baraj Ayiti te fè e baraj Pelig lan, li te kòmanse an 1915. Gon seri de politisyen, jounalis, bon, nèg ki fè pati de sosyete sivil la, yo ap di w konsa, lentènasyonal echwe nan peyi Dayiti. Men, Ayisyen gon plan echwe tou. Ayisyen pa vle wè yon lòt Ayisyen parèy li reyisi. Nan tout sans pèp Ayisyen. Misyon nou genyen, misyon politisyen yo, se misyon pou gouvèneman an echwe. Misyon gouvèneman an, se wè lòt gouvèneman apre a echwe. Antre nou, nou youn gen plan, nou youn gen misyon pou lòt echwe. E pou te vle lentènasyonal gen plan reyisi nan peyi Dayiti? Kite m di w bagay. Yon gouvèneman la, li di, l ap bay kouran. Apre tout sa nou fè, moun sa ki gen volonte ak detèminasyon, menm poto elektrik l achte pou l mete nan divès komin, pou l montre l pa sou fek, nou menm ki pa vle wè l reyisi, nou mete dife nan poto yo. Eske w vle lòt la reyisi? Non. Sou nasyon pèp ayisyen ki toujou ap priye pou echwe. Ayisyen plis vle, plis ta renmen wè ou echwe nan sa w ap fè olye ou reyisi. Ayisyen pa renmen pou yon lòt ayisyen gen kòb. Li ta renmen pou nou toujou nan pwoblèm pou nou youn ap plenyen. Men imedyatman m gon ti mwayen, li p ap ede w travay. Men l ap dechèpiye w. E sa poko janm anyen non pèp ayisyen. Ou wè kou w tonbe nan pwoblèm nan, w ap sezi wè kòman moun sa a amonize l ansanm avè w, kòman l byen. ansanm avè w men li pap ede w avanse li pap ede w travay li pa vle wè lè w gen kòb men lè w nan mizè a li renmen kòmsi nou la ansanm nap bat mizè nou ansanm men reyisit la l pa ladan ou pa konn wè w konn gon moun nan lavi w moun sa ou pa son pakèt mizè ansanm avè l nou te konn bwè ti dlo sèl nou ansanm Nou te konn mete grenn sèl nan sitwon, n ap peze anba lang nou ansanm. Nou te kòmanse fon ti biznis ansanm. Men, moun sa a pa t tèlman gon gwo rèv pou l t ale si lwen. Epi gon nivo ou rive, ou di, a, epi nou pa ka rete nan dimansyon sa non, fò n pase nan lòt dimansyon. Rapidman ou wè moun sa chanje. Gen de zanmi w genyen nan lavi, lè nou ap mache bay baz, lè n ap mache kòmsi jere dosye kolabo, moun sa toujou prezan pou l ap di w men ki mizè m pase wi pou m t achte de espageti. Men kou w gon ti kòb ki tonbe nan men w, ou di zanmi sa an n mete tèt ansanm pou n fon biznis. Li pa gen pasyans pou l fè sa avè w. E pou kou kòmanse fè biznis lan wap avanse, wap chèche lòt relasyon, li di ou pa ret sou li ou pa konn zanmi. Gen de moun ou genyen ki pwòch ou, se sèlman kleren ou kapab bwè ansanm avèl, ou pa kapab ale okenn kote avèl ankò. Pa gen anyen ou ka fè ansanm ak yo. Prezidan sa monte li di lap konstwi tan kantite lekòl olye lòt ekip la kitel konstwi lekòl la yo pa vle wè w reyisi yo ap batay materyèl ki la pou konstwi lekòl la an menm tan yo ap pale w mal yo ap di w pap fè anyen e se yo menm ankò kap bwote materyèl ak materyo yo èske w konprann ki kote n deside ale. E lè moun sa mete grenn nan dèyèl pèp ayisyen, li degajel li konstwi lekòl la, li pase mizè, li goumen, yo dil touye, yo dil diktatè, gadel yo bali tout non. Kou prezidan sa ale pou 1, yo menm ki te pase tout tan yo yo ap ranse, yo menm ki te pase tout tan yo yo ap kritike, yo ap eseye, gade nou, efase w nan listwa, depi se sa w te konstwi, yo chanje non tout. e tandiske yo menm yo pap vin konstwi anyen. Nan peyi Dayiti, politisyen yo se echèk yon lòt ki pèmèt yo menm yo vin milyonè. Echèk yo tou pral pèmèt yon lòt ekip milyonè se konsa bagay la ye. Si gouvèneman sa echwe, ebyen, m ap di l echwe, kòm m t ap manifeste, m ap vin pran plas li a. Lè m vini mwen menm, m fè betiz, m plede vòlè, m echwe, yon lòt ekip ki t ap manifeste di m echwe, epi yo menm yo vini, yo fè pi mal, epi de jour en jour, vwala my country, pèp Ayisyen. Èske ou konprann? Si nou les Haïtiens, nou gon plan echwe pou youn lòt, kòman w vle pou lentènasyonal reyaji? Ou vle l gon plan reyisi li menm? Heheheheh a la traka pou lave kay tè. Menm nan la bib li di klè, m renmen pwochen w menm jan sanm avè w men l pa di pi plis ke w. Lentènasyonal pa ka renmen peyi dayiti plis pase lè zayisyen, jamè. Bagay kon sa pa ka fèt. Eske w konprann sa m ap di w la? Lentènasyonal pa ka renmen ayiti plis pase lè zayisyen. Chèf polis sa la, lòt ki fè pati de wo eta majò a, lè gon operasyon k ap fèt, gon jan l flite enfòmasyon an, li fè gang yo konnen pou ke operasyon sa kapab echwe, epi pou tout moun lonje dwèt sou chèf la pou di se li menm ki te mal prepare, tandiske se yo tout ki te chita anndan yo te konn sa yo te di. Se youn nan yo ki vann enfòmasyon an, epi kou chèf sa echwe, popilasyon an, epi gon jan l gon lign medya dèyè l, li gen ti gwoup politik li, pou l trennen dosye a ale yon kote, epi sa w tande a, voup li vin chèf. Ou mèt ret tann, se youn nan menm ekip la ankò, k ap monte yon konplo kont ou, k ap fè w echwe nan misyon w yo, epi sa w tande a, l ap monte, epi de jou an jou, n ap echwe, n ap echwe, n ap echwe, gang ap monte, enpinite, peyi nan kriz, sa w tande a, epi peyi a vin tounen yon savann nan men nou jiskaske nou touye prezidan. Pa vre mesye dam? Lekòl la pèp ayisyen, pwofesè a wi, k ap enstwi timoun yo, pa ta renmen elèv yo pase, pa ta renmen elèv yo briye, laplipa ladan yo. Yo a depase m, m p ap mèt ankò. Premye minis lan bò kote prezidan an, se li menm k ap fè konplo chak plan prezidan an genyen pou peyi a, pou l koule l nan dlo, pou l montre ke prezidan an nil. Men, prezidan pa ka nil, se nou k ap travay ansanm, ou nil tou. Epi apre, se premye minis sa k ap ranje kò l pou l vin prezidan peyi. Ala kote nasyon sanwont se nasyon ayisyen. Nèg la te pase nan yon gouvèneman, li te bò kote yon prezidan, li pa t remèt anyen. Epi, kou l pa nan pòs la ankò, li debake nan medya, li tonbe charabya, wi men sesi, men sela, pye m te mare, li t ap jwi tout privilèj. Li pa t regle anyen ki serye. Li ede kraze, li ede detui lòt la, li ede banalize lòt la, fini ansanm avè l, montre ke l nul, fè lòt la ede pou lòt la echwe, pou l pa regle anyen. Epi apre sa li menm li pral montre w li se sèl sovè peyi Dayiti ki kote ki bò. Antre nou, mwen gon misyon echwe pou moun ki bò kote m. W ap fon ti biznis lòt la ap ta plis renmen w fè fayit olye l ta wè ou vin milyonè. W ap etidye lòt la pa ta renmen w pase. Wap bay dezinfòmasyon, lòt la ap veye, nenpòt lè ou ta fon fay epi pou l di w e manti ou ta bay wi. Epi pou l tou kenbe w, li deplimen w, pou l montre ke ou pa vo anyen, tout sa w tap di, malgre l jwenn ki bon pou li, on grenn erè a sifi sèlman pou l detui w. E gade byen pou wè, sa moun fè ki bon nan peyi sa, yo pa janm valorize l. Men se grenn erè a souvan. E yo toujou ap veye grenn erè a menm pou yo fin ansanm avè w. Konbyen moun ou wè k kanpe ki pou di Muscadin monchè travay w ap fè a degaje w men fèt atansyon. Men gon ekip ki toujou ap pale w de eta de dwa ki kote ki bò w pa konnen. O l ap fè abi, o w pa gen dwa sesi, o w pa gen dwa sela. Sa l gen dwa fè? Moun nan ta renmen kòmsi ou detui, moun nan ta renmen ou echwe, moun yo ta renmen kòmsi ou pa regle anyen, pou yo la sèlman pou yo ap kritike. Epi se nan echèk ou a yo menm yo pral pase pou pi bon epi lè yo rive yo fè pi mal. E ou gon nasyon ki pa kè, li rete la ap gade tout konsa epi yo ap souse l, yo ap toupizi l. Se tout la sent jounen ou tande gouvènman vini l di w men kantite milya, milyon, milya goud ki fèt nan ladwàn pa gen pwoblèm. Kòm blan di peze nèg yo ladwàn epi sa w tande a, yon dola ameriken vo 153 gourd. Jounalis wèy se bat bravo gouvènman ap travay pa gen pwoblèm. Epi manje yo menm di sent wotè mesye yo di pa gen pwoblèm w ap peze grenn mwen nan dwàn nan ebyen ok lè n pase a manje n ap fè w peye sa la. Gaz monte 17 wotè. Ou kontinye travay. Travay ou te pwomèt travay. Yo vini yo fè pi mal. Yo bwò. Yo vòlè pi rèd. Ayisyen gon misyon. Misyon an se moun ki la fòl echwe. Li menm boul vin milyonè. sou echèk lòt la epi li menm li pral fè echèk tou, de echèk pral bay yon twazyèm pou lòt la vin echwe ankò. Bon si antre nou nou gen misyon echwe pou yon lòt, kòman ou vle blan li menm li gon misyon sekirite nan peyi Dayiti? Bon si ou menm ou gon misyon ensekirite pou yon gwoup ki opouvwa, Ou vle gade non e e e bay gang yo lejitimite pou yo kidnape pou yo touye. Koman ou vle ebyen pou BINUH pou l'ONU li menm li vin gen misyon pou l mete sekirite pou l touye tout gang. A vle di yo plis renmen Ayiti pase w a la traka pou lave kay tè nan peyi sa. Eh eh, vwazin nan fè sòs kalalou wi mezanmi ann gad ansanm. Li di, m pou m montre nou pou nou di l konbyen pwen n ap ba li an nou swiv. Li gen moun k ap di m pa konn kwit kalalou. Mwen m konn kwit kalalou. Lè w mete kalalou a toufe, kòmsi lavyann nan vin boule. E konsa. Se konsa yo kwit kalalou, men li. Lè nou fin met kalalou a nou brase l. Ok toutou. Nou brase tout ansanm. Ok toutou. Nan sòs vyann nan. Ok. Kalalou a lap pran koulè konsa. Swete nou renmen l ti moun. Ok. Kòm si la l pap glise vre. Ok. Li pa glise. Mwen deja glise. Depi l koute li pap glise. Se konsa yo koute kalalou. Kalalou. Li pa mete kalalou a fri. Kalalou a son bejetal li ye. Li pa gen vi lap toufe. Bejetal ok. Li lap fri. E nap retire vitamine nan men li. Se konsa yo kwit kalalou. M pa kwè gon fanm nan tiktok la ki konn kwit pata e kalalou pi byen ke mwen menm. Humm atouka pèp ayisyen pa bay pwen zonyon ap bouyi kalalou ap pran kiyè ok. Mwen menm pap fè moun manje m non map viv. Donk vwazin nan di m pran videyo a, fè le pèp wè pou li donk. Frè e sè nan bay, nan bay, nan bay. Mwen menm papa m pap, mwen e. Kiyè nan mouda kalalou pou kalalou. Kalalou pap glise. Bay kalalou a kiyè madanm. Eeeeeeyy! Manman, mwah! I love you cheri. Mwen menm papa m pa gen anyen map di men. Kalalou cheri kap fèt hein. Kiyè nan mouda kalalou. Antouka pèp ayisyen na dim kòman yo fè sòs kalalou pase mwa mwen menm mpap vin di anyen nan afè moun. Mpap di anyen ak bouch mwen kè nou dil nan kòmantè a ma li men mwen menm mpap di anyen. Antouka janm toujou renmen dil ayiti diktati ou se lapèl dèzanti. Ayiti demokrasi se la repiblik dè koken sèl vòlè yo kap rete ki viv ravera ki moura kakara. Mwen zou merci paske w tap swiv avek atansyon merci pou fidelite w ak pasyans ou mwen prale map kite w nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab proteje w ba w lavi ak lasante bonjou bonswa tout moun non pa m se Fouco e nap kwaze nan lòt videyo orevwa a la pwochèn bizou bizou one love.